Kwè nan ou, nou di w Minis Ricard kenbe la, konpliman e nou fyè de ou. Mèsi bokou. Bonjou bonswa tout moun, byenvini, m kontan ansanm avè n. Jodi a ann fè yon rezime sou aktyalite a, sitou nan sanksyon Lèzetazini ak Kanada ap enpoze nan peyi a, e ankò yo dezabiye Ricard Pierre ki te panse bagay yo ta pral izi e yo kenbe l men dan le sak pa rapò ak akwentans politik li sitou ak ekip phtk e se sa jounalis Senior a fè konnen Liliane Pierre Paul. Revelasyon an te gentan fèt san n potko konnen ki jou ou ki dat li ta pral rive, ansyen premye minis Enex Jean Charles t ap pale pawòl yo e jodi a yo resonnen fò e anpil moun pral eseye konprann kisa k tap pase aprè Prezidan Jovenel. Nouvèl yo tonbe a bon pò. Map kontan prezante n tout dènye enfòmasyon sa yo rete la, sanksyon yo ap kontinye jodi a, plizyè minis nan gouvènman Ariel la deja tonbe anba sanksyon e poukwa pa aprè Kanada, Se Etazini ki foure pye l nan batay la, youn aprè lòt yo pral pran sanksyon e anpil byen pral kòmanse sezi, se sa Sekretè Deta ameriken an fè konnen ak Depatman Deta ki deja pran tout dispozisyon pou sezi byen sa yo, swa l nan peyi Kanada ou ankò nan peyi Lèzetazini. Rete ansanm avè n sou Fertily 83, anpil detay ak enfòmasyon nan jounal la pou jodi a, pa bliye sonje abòne epi ede n pataje, pataje enfòmasyon an ak yon lòt zanmi, konsa tout moun pral kòmanse konprann epi tande, edifye nan nouvèl yo, kominote nou an tou ap grandi e nap genyen plis moun kap tande epi konprann aktyalite a. ki fè yon moun entèg, ki fè yon moun gen valè, gen yon bann lòt kalite ke w dwe genyen. Pa egzanp, ou pa kapab kanpe nan figi yon pèp pou w ba l manti. Paske lè alye, kiyès ki sous pouvwa Ariel? Sous pouvwa Ariel la, kote l soti? Nou bliye ki kote Ariel konekte ki fè l sou pouvwa jounen jodi a? Donk, lè w pale de moun ki ap anpeche peyi mache, moun ki, men, men, men, se yon pakèt moun tèt chaje moun sa yo ye. Ekip tèt kale a ki vin jounen jodi a lage peyi a kote l ye a. Se vre gen yon pakèt lòt moun ki fè dezòd pandan tout dènye ane sa yo men tèt kale a li acheve peyi a. Dayè yo di w se bandi legal yo ye e se avèk yo jounen jodi a sdp alye ki fè Ricard Pierre sou pouvwa. Donk nou kwè ke gen de bagay ki pa dwe fèt. Moun pa dwe sèvi ak jan de sitiyasyon sa yo. Epi, lè w se yon gouvènman ki pa ka menm bay yon repons nasyonal, ou pa ka bay ankenn garanti ap gen yon pwosè k ap fèt konsènan tout akizasyon sa yo, ou pa ka menm bay garanti ke aksyon piblik ap mete an mouvman. Ou pa ka vini jodi a pou w demontre. Se ou menm ki pi bon pase tout lòt Ayisyen. Se pa posib. Epi answit, ou pa jennen pou konvoke laprès pou fè sa. Alòske premye kote pou yo mezire entegrite ou, valè ou, e sa ou reprezante pou peyi ou, se dabò peyi ou. Se pa al fè demonstrasyon ke ou monte yon avyon paske Etazini pa retire viza ou. Etazini gen tout kalite rezon pou moun, tout kalite rezon fè l gen dwa pa retire viza yon moun. Se pa yon sètifika de bòn vi e mès li ye lè yo retire viza w oubyen lè yo pa retire viza w. Nou pa kapab tonbe, sa se pweril, nou pa ka tonbe nan sitiyasyon konsa. Sa montre depandans lan fè anpil ravaj nan sèvo n. Se enkwayab! Paske e se pa paske yon moun yo pa retire viza w ki fè ke w bon. E kòmsi depi Etazini retire viza w, ou pa bon. Depi yo kite viza w, ou bon. Sa l ye la? Ebyen ann al kanpe nan ayewopò a pou nou wè ki moun k ap ka monte avyon e moun sa yo, yo bon. Tout moun ki pa ka monte avyon yo pa bon? Mezanmi, nou pa kapab rive nan nivo sa a. Se pa posib. Epi se yon responsab politik, yon moun ki minis k ap pale konsa. Donk kote, kote valè pa w la? Apati de kisa ou mezire l ou menm? Lèfini ou pale epi. Se pa sèlman kont ak ak kont ak ak gang nan son bagay detestab paske gang yo yap detwi peyi a yo pa fèt pou gen moun kap sipòte yo. Li bay esplikasyon apre li te fin siyen gen 2 mwa avèk ekip Ariel Henry a pou te mande blan yo debake vin okipe peyi a e li te santi li pat alèz li te oblije vin pote yon swadizan esplikasyon. Nap tande Ricard Pierre. ki te pale konsa nan mikwo Amos Brevy. Avèk anpil emosyon, mwen ap viv sipriz sa, prezans 2 zanmi sdp ki la a avèk zanmi laprès pou vin akeyi m nan ayewopò a, patikilyèman nan salon diplomatik la. Mèsi anpil pou jès sa, mèsi anpil pou jèb de flè sa. Jès sa vle di anpil pou mwen. Jès sa vle di pou mwen ke m dwe kontinye rete moun mwen ye a. Jès sa li ap tradui pou moun ki t ap di ke Ricard Pierre pa ka vwayaje paske nou nan gang, paske nou nan kidnapin, paske n ap apiye bandi kriminèl. E ke. Gouvèneman ameriken ta koupe viza l. Malerezman, gen anpil jounalis ki pa pran prekosyon pou jistifye dezenfòmasyon ke y ap bay. M panse laprès la s on, metye de près la s on metye k tèlman nòb, lè moun ap byen fè l, w ap rann sosyete anpil sèvis e moun ap aplodi w. Men lè w ap mal fè l tou, ou gen tandans pou endui sosyete an erè. Ricard Pierre se yon moun ki gen yon pakou, m pa kwè ke nan pakou mwen yon moun ka jwenn tras kote Ricard ap apiye gang, konn fonksyone ak gang, nan kriminalite, nan banditis, nan anyen anndan peyi sa. Pase nou kwè ke Ayiti bezwen moun ki onèt, Ayiti bezwen moun ki pwòp ki nan politik lan. Jodi a la gen yon travay k ap fèt kote gen de sanksyon k ap aplike kont de moun ki a yon moman done nan vi yo te nan dwòg, a yon moman done nan vi yo t ap apiye gang, a yon moman done nan vi yo t ap apiye kidnaping pou anpeche pèp la viv. Nou aplodi travay sa k ap fèt la, l dwe kontinye. Nou panse se yon gwo kout men pou sosyete a. Gen nesesite de moralize la politik dans ce pays, gen nesesite pou n fè ke la morale tout kourt tounen. nan vi pèp ayisyen an. Donk nou menm, nou kwè ke travay sa k ap fèt la, l ap rive wetire anpil move grenn nan politik, nan ekonomi peyi a tou, ki anpeche ke peyi a viv. Men nou kwè nou menm, n ap rete. N ap rete kòm modèl. N ap rete kòm egzanp, kòm modèl pou jenès la. Jenn moun yo bezwen modèl moun ki pase nan politik, ki pa sal tèt yo. Moun ki pase nan politik ki pa vòlè, moun ki pa nan gang, moun ki pa nan koripsyon. Peyi a gen moun toujou. Peyi a gen moun nan politik la, l gen moun ki nan ekonomi, l gen moun ki nan sosyete sivil la ki pwòp. Ayiti pap mouri, li ka konte sou moun pwòp yo e m kwè ke Ayiti ka konte sou mwen. Mèsi anpil. Minis, ou di son bon sinyal, resepsyon, men èske gouvènman w lan antann bay le ton e pa rapò ak seri de sanksyon sa yo? Sètènman gouvènman an ap genyen pou l pwononse l. M pa pral di plis la a kounye a la paske kesyon sa a poko rive nan Konsèy dè Minis. Li te sipoze rive nan dènye Konsèy dè Minis lan men etan done ke li te two ta sa pa t gentan diskite men o pwochen Konsèy dè Minis sètènman kesyon an pral diskite. Son minis wi ki tap pale la Ricard Pierre donk gon pwovèb fransè ki di le moi est taissable kreyòl la di sèl pa janm vante tèt li pou dil sale donk si w son modèl se pa ou menm kap di sa se peyi a kap konn sa e yap wèl. Men sa l di depi Ottawa, Ontario, kapital federal peyi Kanada. nan konpòtman inakseptab moun ki fè pati de elit ekonomik peyi a, pa de elit ayisyèn nan, fwa sa a n ap pale de elit ekonomik yo, men de elit an jeneral, ki apiye avèk lajan yo tout operasyon ilegal gang ame ap fè nan peyi Dayiti. Kominike a k ap pale toujou, li fè konnen sanksyon sa yo, yo vize 3 manm ke ki se manm vedèt, sipèsta nan elit ekonomik ayisyèn nan, Gilbert Bidio, Euh bon Gilbert Bidyo depi ou pale se Asiri Dayiti, se Lafito, se tout ou pakèt antrepriz e Renold Dib se bon gou, se yon pakèt antrepriz nan domèn sa epi Cherif Abdallah yo dil nan gaz, li nan bon lòt bagay e li enpoze yo yon entèdiksyon pou yo pa fè tranzaksyon daprè sa Kanada di nan teritwal e yap jele tout sa yo genyen ki twouve nan peyi Kanada e Kanada gen rezon poul kwè Twa òm dafè sa yo sèvi a stati yo antanke moun ki ap mennen nan elit ekonomik ayisyèn nan pou pwoteje epi pèmèt aktivite ilegal gang kriminèl ame yo rive fèt nan peyi a, patikilyèman, se gouvènman kanadyen k ap pale toujou, nan lave lajan sal ak nan lòt zak koripsyon. Gang sa yo ak patizan yo, yo kontinye ap simen tèrè nan mitan popilasyon ki pi pòv lan an Ayiti an tout enpinite e yo lage peyi a nan yon kriz imanitè san parèy ladann maladi kolera ki te fin ale retounen. Yo komèt tou tout kalite zak vyolans ki pa gen non, patikilyèman vyolans seksyèl jeneral yo fè sou tout moun, fanm, Genlè gason tou men fanm ak tifi e kont popilasyon ki viktim anba men gang ame sa yo e ki anpeche popilasyon jwenn sèvis esansyèl de baz li bezwen, menm èd imanitè yo pa ka pote ba li nan zòn kote li anba men gang yo. Sanksyon sa yo Kanada enpoze li vize pou fè presyon sou moun ki responsab vyolans yo nan peyi a ak moun ki fè ayiti ap dodine e ki fèl paka stab, moun sa yo, toujou nòt la kap pale, dwe sispann bay gang ame bann kriminèl sa yo lajan an ayiti, nou ankouraje tout pati ki enplike pou yo soutni pou gen de vrè pwogrè nan peyi dayiti. Ti, Pou jwenn yon akò politik ki ap mennen yon dyalòg tout moun ladan, yon dyalòg ki ap pote fwi konstriktif e pou yo rive nan bout kriz ki ap souke peyi a kwè li la. Se sèl fason pou ride kreye yon anviwònman ki nesesè pou peyi a sispann dodine, pou lòd piblik kapab tabli, e pou demokrasi tabli e blayi nan peyi Dayiti e se Mélanie Joly e chèf diplomasi kanadyèn nan ki siyen nòt sa. Nou ta pral nan yon eleksyon. Pandan n pral nan eleksyon, m gade peyi a. Mwen wè kantite plè ki merite manyen ladan l. Mwen wè kèlkeswa moun nan, kèlkeswa sa l te ye, kèlkeswa bèl diskou l te ka genyen, li ka genyen eleksyon yo men l pa gen anyen l ap ka fè la a pou jan m wè pikan kwenna toupatou nan peyi a. E se jisteman paske m wè peyi sa a pa gen kote pou l ale, genyen de gwoup ki la ki spesyalis nan bloke peyi gen lòt gwoup ki la wi nan peyi a wi spesyalis nan bloke peyi gen lòt wi se byen se eksperyans veki gen lòt moun ki la se enterè pa yo sèlman ki konte Depui yon bagay pa ale nan sans enterè yo yap gatel. Mwen wè pikan kwenna ki genyen anndan peyi sa, m di kelkeswa p genyen okenn rezilta ke lap ka bay nan kondisyon sa mwen menm mwen viv kòm premye minis la. E paske jisteman m wè se nan espas konsa map viv, m di kelkeswa moun ki genyen nan eleksyon an se pa poul kouri Al pran pòz prezidan se sak fè m di moun kap vini an lap vini san tèt gonfle san plan deja kouche sou papye se sa m te di nan yon diskou moun sa lap reyini tout moun pou l di me nan kisa n ye me ki kote n ye me ki kote n ka ale ansanm e wap wè ankò ke lè m fè diskou a M di fò nou pran vakans nan banm mabò sa moun ka genyen nan koken sèlman m di sa pran vakans nan banm mabò sa moun ka genyen nan koken an se mache nan ministè mande sesi mande sela e pou m ka fè sesi pou ou sela pou ou m di pran vakans nan banm mabò sa moun ka genyen nan koken sèlman m di sa. Se tout sa pou nou fè si nou konnen nap antre nan ti koken reyini di bay bagay non pa gen okenn rezilta paske map di w ankò mwen menm kòm premye minis nan peyi dayiti mwen wè ke gen anpil kadna ki sere patou nan peyi a pou fè ke nou paka fè on pa Pou n derape, fò nou dakò pou nou chita pale. Fò n chita pale, nou mete sou tab la tout bagay. Si n pa fè sa, nou pa pral okenn kote. Kèlkeswa moun ki prezidan. PMS, ou panse ke anfèt le dialogue suffit? Nou fè dialogue, paske n ap pale, n ap pale de enterè. E kòmanse, PM, ou konn sa sa vle di, de gwo enterè, anpil lajan. Yo di anpil pouvwa tou. Eske yon dyalòg sèlman sifi? Paske gen de moun jisteman ki pa gen oken rapò ak Ayiti. Gen de moun ki gen de gwo enterè nan peyi a men ki pa Ayisyen e ki pa viv ann Ayiti, ki pa ret ann Ayiti. Eske ou pa kwè ke sa a se yon demach pou n ta ale pi lwen, pi lwen menm ke, ale pi lwen menm ke le dyalòg? Ebyen, jisteman. Se yon gwo ba w ap di maten an la wi. Wi, se sa m di. Gwo ba w ap di maten an la wi. Se sa m di, se sa m viv. E w asime l, ou viv li. Se sa m viv mwen menm. Mwen menm mwen pa ayisyen ki pi kreten nan peyi a lè m parèt menòt nan bra m mwen premye minis nan peyi m wè kisa k genyen mwen wè kisa k anfas mwen nan tout kwen m wè nou pa prale mwen menm mwen chita avèk prezidan privert m di prezidan privert kèlkeswa moun k ap rele nou toupatou pou w mennen nou sou chemen fè koken Ann chita nou pap antre nan koken moun ann kite ke se moun ki pase nan eleksyon an ki genyen nou fè ansòt wi nou klè sou sa nou pran tout lè dispozisyon nesesè pou ke se moun ki pase nan eleksyon an se li menm ki antre nan palè a. Se sa k fè jodi a m ap ka di avèk tout fòs mwen se Jovenel Moïse ki genyen nan eleksyon an. Nou pa favorize l, tankou nou pa favorize pèsonn dot malgre envitasyon de part et d'autre pou gen enfliyans. Nou pa fè sa. Men, pandan ke m konnen n ap fè sa, An menm tan mwen deklare kèlkeswa moun ki genyen an si l konnen li pral pran pòz prezidan l tèt gonfle li pa gen okenn rezilta l ka bay nan kondisyon peyi a ye la a. Se pou l chita ak tout moun men mwen menm mwen te di tan wout dezè tranzisyon sa a ka pa twò long Si nou pa pèdi tan. Se sa m te di nan. Men lòske se 1 an ou vin tann avan w lanse l, gen anpil fristrasyon, resantiman ki deja ogmante ki vin rann sitiyasyon an pli difisil. Se sa k fè m te di se depi nan derape. Pou se la dyalòg la te fèt. Alò, se Premye Minis k ap pale. Se pa nenpòt moun k ap pale. Ou a kite mikwo a nan mwen an, se Premye Minis lan. Ou di la, se Jovenel ki byen gen eleksyon an. E ou di la, nou pa pral kite moun ap rele nou pou enfliyanse. Lè moun k ap enfliyanse yo, ki nou pa vle bay non, moun k ap enfliyanse yon Prezidan, yon Premye Minis, lè yo rele pou n chita, ki sa yo di? Kòman, kòman, kisa yo di nou menm kòm ansyen premye minis, kòm prezidan, lè yo chita avèk nou pou nou enfliyanse bagay yo nan fason pa yo, sa yo di nou? Kòman yo fè nou apwòch la? Yo enfliyanse w sou 2 fòm, yo ofri w avantaj epi yo fè w menas. Se 2, se 2 fason yo enfliyanse w, yo fè w menas oubyen yo ofri w avantaj. Donk ou te konn pran gwo menas kòm PM? Tou natirèlman. Menas de mò? Donk tou natirèlman, e kil sajis de du premye minis ou du prezidan, ou retwouve w nan yon sitiyasyon kote w ap sibi enfliyans, sa m rele enfliyans lan m di wi, li gen de fòm, li gen enfliyans lan sou avantaj ke yo ofri w si w ale nan tèl direksyon plito ke tèl otr, Mwen menm sa rive m ke m al dòmi lakay mwen avèk lide ke demen m ap dirije peyi a. Èske, èske, anfèt, yon enfòmasyon nou menm nou te gen nan maten deba, anfèt, ke nou pa t konfime, e anfen nou pa t pale de li, èske te rive yon moman kote ke yo te pwopoze w pou te vin prezidan sou Privè? Natirèlman, natirèlman. Sa te konfime? Men l di l la. Men, kòman pou l fè pa konfime? Te genyen. te genyen yon kominike sinye pa le prezidan di sena e le prezidan de la chanm dè depite ki deklare ke manda prezidan an fini ke se mwen k an chaj donk te gen yon dokiman ofisyèl sa mwen m te vle di w se ke chans peyi a te genyen nan moman sa Li te gen de moun ki pa t gen anbisyon pouvwa. Pa gen anpil nèg isi, PMNX, ki yo ofri prezidan, yo ofri prezidan PMNX. Wi Enex Jean Charles, Yo ofri prezidan apre primè an. Wi Enex Jean Charles, Ou refize. Enex Jean Charles refize wi. Enex Jean Charles ki chita devan w lan, yo ofri l prezidan e m ap di w on dokiman ofisyèl publié, signé par le président du Sénat de la République et le président de la Chambre des députés. Officiellement, oui. Moins refusé. Et pour qui ça me refusait, C'est parce que pas qui ça le poté pour pays, mhm. Mbawe qui ça le poté pour moi personnellement. Donc, Sa m te vin fè kòm premye minis, te genyen yon akò ki sinye e akò la te di 1, 2, 3, 4 nou bezwen yon premye minis me sa l gen pou l fè. Mwen m se yon homme du devoir, m ale mwen aksepte fonksyon an, mwen respekte a la lèt sa ki te genyen nan akò la. E kòm mwen t ap kolabore avèk yon prezidan de la repiblik ki te vle ale nan menm sans lan, Nou mache ansanm, nou fè eleksyon an, nou remèt moun ki genyen an pouvwa l. E mwen demisyone, e premyè rankont ke m fè avèk le prezidan Jovenel Moïse, m di prezidan, sa m te vin fè a, mwen fin fè l. Misyon akonpli. Prezidan, mwen pa t vle vin pale avè w pou premye jou a m prezante yon lèt de demisyon, se pa ta kòrèk. Mwen pale avè w nan premyè konvèsasyon an pou m di w dezyèm fwa nou wè, Se yon lèt demisyon m ap prezante w. Donk, mwen te vin rann yon sèvis, mwen rann sèvis la m ale. Men, menm pandan m ap rann sèvis la, mwen wè tou. E m ap di w ankò ke nan peyi a gen yon seri de moun ki gen de zenterè, de zenterè ke m ka rele mesken, piske sa baze sou lajan, sa baze sou pouvwa. Gen de moun ki gen de zenterè. ki ap oryante lè choz de manyè tèl ke nou pap fè okenn kote si nou pa dakò chita antre nou, antre Ayisyen pou nou di me nan ki eta nou ye. Paske nou nan yon eta nou pa ka al pi ba pou nou di me nan ki eta nou ye. E me ki kote nou vle ale. Tout a lè a nou pale de Kagame, m di w s on rezilta li ye. Rezilta a sa vle di on lè o Rwanda, Rwandè te dakò chita ansanm pou di me peyi nou an fini. E kòm peyi nou an fini, me kote nou vle ale.